Ofisyèlman, Prezidan ameriken an, Joe Biden, klarifye pozisyon l nan dosye Ayiti an. Dorenavan, Etazini ap evalye posibilite pou yo retounen avèk sòlda kaske ble yo an Ayiti atravè yon plan stratejik ke yo gen pou peyi an. Apre pasaj prezidan ameriken an nan peyi Kanada, kote l te al chita pale avèk premye minis kanadyen an Justin Trudeau, ebyen gen anpil ak anpakèt enfòmasyon ki sòti. Gen moun ki di Justin Trudeau li kase ponyèt Joe Biden paske premyèman, Li jwenn fermeture frontière lan, kote ke Ayisyen te konn kite Etazini rantre a pye o Kanada pou al mande azil, pa gen sa pyès ankò. E dezyèmman, li mete fen avèk tout pawòl anpil kote yo tap mande l, yo tap mande Trudeau pou l pran tèt misyon e militè spesyalize pou yo voye an Ayiti an la a. Ebyen, nou ka di nan sans sa a, se premye minis kanadyen an, se peyi Kanada ki leve djakpòt lan, ki fè gwo lo a, puiske nan moman an la a, nan plan estratejik ke Etazini mete deyò, ke Departeman Deta Ameriken an mete deyò, yo genyen 2 prensipal objektif, nou pral pataje yo avèk ou nan yon ti moman. Prezidan peyi a pale. Hum, pa di ou m pa t konn si Ayiti gen prezidan hein. M pa di m ou pa t konnen. Ebyen, si w pa t konnen l, rete la w pral wè de kiyès n ap pale. Nou pral fè w viv entèvyou l, nou pral fè w viv pozisyon l sou konjonkti peyi an parapò ak diferan pwoblèm estriktirèl ki ap brase bil sosyete ayisyèn nan. Bonjou, bonswa tout moun, m espere nou anfòm, m espere nou te pase yon trè bon dimanch. Jodi an se lundi 27 mars 2023 bon lundi et très bonne semaine à vous tous Ou sou tak 509 tout ayisyen konekte map envite w si w poko abòne abòne aktive ti klòch notifikasyon an pou pa rate okenn nan videyo nap genyen poun poste yo. Nou konnen deja ke e Ayiti nan moman an la, l ap viv, Ayisyen, ni peyi Dayiti ap viv yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. Nou tèlman gen pwoblèm, on dirè ke menm liv aritmetik lan, depi se Ayiti y ap voye l, depi se Ayiti l ap pase, li pa vle paske l pa gen kote pou l mete pwoblèm ki gen andedan peyi a. Li pa gen kote pou l mete pwoblèm Ayisyen ankò. E fòk mwen di nou onètman, Ayiti, menm jan avèk yon pakèt lòt peyi ke Etazini e yo menm y ap entèveni ladan yo, konsidere gen twa prensipal pwoblèm. Premye pwoblèm nan yo konsidere ki genyen an, se sa ki gen pou wè eksklizivman avèk koripsyon. Kote ke koripsyon ap gangrennen E sistèm demokratik lan, koripsyon ap gangrennen leta a, anpeche sitwayen yo jwenn sèvis, paske lè otorite yo andedan leta, y ap vòlè lajan, yo p ap bay rezilta. Donk sa vin kreye, e sa vin kreye dè pwoblèm striktirèl andedan sistèm lan. Yon lòt bagay se ke, de jou an jou, Etazini oubyen kominote entènasyonal lan dan lansanb yo konstate gen yon retresisman de espas jewografik anpil ak yon pakèt peyi, sitou peyi ki gen ki kòmanse ap genyen gwo afwontman pou n pa di gè sivil yo, kote gen band zame ki ap teworize, k ap touye moun, k ap fè kidnaping, k ap fè vyòl kolektif, yo konstate gen yon retresisman nan teritwa yo o pwofi de band zame yo. Moun ap kite lakay yo, moun ap kouri kite zòn yo, moun ap kouri kite kay yo o pwofi de gang. Se sa nou ta nou ta nou ta rele an Ayiti an guerilla urbaine nan. E nou pral fè yon ti diferans pou ou e ou pral konprann ke jodi an lè yon moun ap pale de banditisme Prefere n ta pale de terorism, prefere n ta pale de aksyon de geriya, nèg yo se bay geriya yo ap regle ke n pale de tout bagay. On bandi li menm, lè w kwaze avèk on bandi, dabitid yo konn di w bandi an ki sa l fè? Bandi an, li touye, li vòlè, li asasine, eksetera. Li ale. Se yon bagay ki fèt nan yon espas done. Yo pa, yo pa, yo pa entèkonekte, yo pa lye eksetera. Se ki è diferan pou jounen jodi an la, pou sa nan viv andedan peyi an. Se aksyon geriya, se aksyon teworis ke nèg yo ap regle. Pa egzanp, si w ap pale, si w ap pale de diferan zòn andedan peyi an, fò w fè otomatikman referans avèk yon chèf de gang. Fò w fè referans avèk yon gwo bandi. Yon gwo chèf gang, si w ap pale de Matisan, w ap pale de Izo Vilaj, w ap pale de Ti Lapli, w ap pale de Krisla, w ap pale de Je Nèf, w ap pale de Je Pèp, w ap pale de Lanmò San Jou, de Vitelòm, eksetera, la a nou konstate gen retresisman vrèman ki fèt nan espas jewografik. Epi twazyèm bagay lan, se lè dwa moun menase. anpil peyi an Afrik, anpil peyi nan Karayib lan, sitou peyi kote ke genyen, peyi kote gen diktati yo, pou entènasyonal lan, depi dwa moun menase, depi dwa moun pa respekte, otomatikman peyi sa yo, yo ta sipoze genyen de plan, genyen de plan stratejik, kominote entènasyonal lan ta sipoze kreye tout kondisyon pou entèveni. Donk, O nivo entènasyonal yo konsidere Ayiti avèk yon pakèt lòt peyi yo gen nesesite, ta gen nesesite pou entènasyonal lan pou yo ta entèveni. Men kounye a, kòman yo ka entèveni? E sa ki vrèman enteresan, sè le fè ke pandan yon bon bout tan, pandan prè de 5 mwa, Gen gwo deba k ap fèt sou entèvansyon militè ki t ap sipoze fèt ann Ayiti, yon fòs spesyalize ame ki t ap vin ede Lapolis Nasyonal Dayiti vin kwape bandi, vin stope bandi, vin touye bandi, vin arete bandi. Ebyen, piske pa janm gen okenn desizyon ki pran ni andedan Konsèy Sekirite Nasyonzini an, pa gen yon desizyon ki pran atravè e enstans rejyonal yo, OEA, yo pa deside anyen, yo al nan caricom, yo pa deside anyen, ebyen, lè Trudeau finalman rankontre avèk Joe Biden, ebyen mesye yo pral mete sou tab lan dosye Ayiti an. E lè m di nou ke Prezidan Biden, li klarifye pozisyon l nan dosye Ayiti an, ebyen la, Gen sa yo rele La stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité, Plan Stratejik Desenal pour Haïti. Sa se plan ke Departeman Deta Ameriken rann piblik 24 mas pase a, lè ofisyèlman Premye Minis Kanadyen an, Justin Trudeau, li di Biden, mwen menm m pap rantre nan dosye Ayiti an, preferem met on ti kòb disponib pou yo, Prefere m gade kòman m ka ede yo nan kesyon migratwò lan, men m pa p debake avèk sòlda an Ayiti paske moman an pa favorab. Ebyen, pa t gen lòt chwa, Biden pa t gen lòt chwa, yo te oblije tounen vers la loi de la fragilité. Ebyen, lwa sa ki pral pèmèt ke Etazini vin avèk plan estratejik lan pou Ayiti an, se yon lwa de 2019 li ye. Lwa sa, sou baz lwa sa, Depi se peyi ki an pwa de vyolans, kote ki gen konfli ame, kote ki gen enstabilite, kote ki gen kriz kontini, ebyen Etazini ki erije l an jandam di mond, ki erije l an mètre di mond, li ka entèveni. Kominote entènasyonal la ka entèveni pou al ede, pou al sipòte, pou ede peyi sa a jwenn stabilite, pou ede peyi sa a retounen jwenn lapè pou sitwayen yo ka viv trankil. Ebyen nan moman an la, Se sa kap pale, se sa Etazini ap pale pou Ayiti. Nou pa tande Ariel. Nou pa tande Ariel. Departement d'Etat Ameriken soti plan stratejik lan, yo pa di twit. Pase ke, an dedan plan stratejik lan, sa yo publiye la, sa m pral eseye de nou konprann la, Se m gen enpresyon se poko sa Ariel vle. Paske dèyè plan stratejik ke Etazini mete deyò la, yo pa di, nan plan stratejik la yo pa di w ofisyèlman ke yo pral debake avèk Marines. Yo pa di w ofisyèlman ke yo pral debake avèk militè ameriken. Yo pa di w yo pral voye e polisye ameriken vin an Ayiti vin ede, vin konbat gang, vin ede bandi, vin konbat bandi. Yo di w nan plan sa, E objektif prensipal plan an, mezanmi tande wi, premye objektif plan an se faire progresser une gouvernance réceptive et responsable et la sécurité. Gade kòman yo ka fè pou gen yon pi bon, yon pi bòn gouvènans an Ayiti, pou administrasyon piblik lan ka fonksyone pi byen, e rive retabli sekirite andedan peyi a. Dezyèm objektif lan se favorize la mobilisation et la prospérité de la population. Sûrement, e nan kèk ane ankò, nan kèk mwa ankò, l'Haïti pral prospère. Haïti nou te gen avan an, petèt nou ka rejwenn li, paske se sa, si se prensipal objektif plan stratejik Etazini pral mete a la, m espere ke y ap bay rezilta. Sinon, se nan betiz y ap pase nou, sinon se nan rans y ap pase nou. Paske konsta a ki sa? Ki sa li ye? Nan moman an la, Ayisyen ap konn tout kalite pwoblèm. Pwoblèm yo tèlman anpil, n ap monte le syèl pa do, peripesi yo anpil. E lè n ap gade andedan plan sa a, kote ke yo fè plizyè apwòch, prensip, premye apwòch lan, li baze sou se sistèm jidisyè lan. Sistèm jidisyè lan, kote ke dan ze premye tan, yo pral touche tout sa ki gen pou wè avèk sekirite, tout sa ki gen pou wè avèk jistis, kont tenu de kontèks aktyèl lan. Kontèks la, e lè Etazini ap pale de kontèks aktyèl, lap pale de ki sa? De ki sa lap pale silvouplè? Nou nan yon peyi kote gang ap teworize popilasyon. Nou nan yon peyi kote menm andan Konsèy Sekirite Nasyonzini an, rezolisyon vote, E nan rezolisyon sa a, yo pral, sou baz rezolisyon sa a, yo pral pran sanksyon kont de zotorite, ansyen otorite, ki yo menm gen relasyon ak gang, ki gen relasyon ak bandi k ap finanse gang, k ap finanse ensekirite andedan peyi a. Donk la, li klè ke pou Etazini, paramèt nimewo 1 an, ensekirite ki gen la a, son ensekirite deta l ye. Moun ki andedan leta ki sanse la pou pote rezilta, moun ki andedan leta ki sanse la pou mete sekirite, moun ki andedan leta ki sanse la pou garanti stabilite peyi an, pou mare bandi, pou mare delekan. Se yo menm yo jwenn ki gen relasyon ak gang, ki gen relasyon ak bandi. Donk, Yo vize prensipalman pou yo gade kòman yo ka remodle, pase men andedan sistèm jidisyè lan, pase men andedan administrasyon jidisyè lan, moun ki pou sòti, sòti, moun ki pou kontinye travay, travay. Donk, gen yon sòt de vetting ki dwe fèt de konsè avèk otorite nasyonal yo, de konsè avèk dirijan yo. Men, gen yon lòt bagay ankò ki, gen yon lòt pwoblèm ki poze. Si n ap gade jan nominasyon pakèt jij sot fèt la sou Ariel Henry, donk, si gon vetting reyèlman ki pou fèt, si vetting sa a se pou pèmèt ke Ayiti pral retounen e a la dimension de sa glorieuse histoire etc. Fòk Nou fèl au respect de la constitution, kounye a eske moun sa yo Henriel mete a la, eske vetting nan pral konsène yo, eske moun sa yo ap toujou rete nan pouvwa jidisyè la, pakèt jij li te nome nan kou de kasasyon, sa l te nome nan tribinal premye enstans nan kou dapèl yo, eske y ap toujou rete la? Sa yo se de kestyon. E se la nou pral konprann, plan stratejik sa pou mwen menm li pa anoden. Se kòm si son bagay e yo vle bay Ayiti espwa, yo vle bay Ayisyen espwa, yo vin avèk yon plan yo konnen ki pap ka reyalize sou 3 mwa, ki pap ka reyalize sou 6 mwa, ki pap ka reyalize sou 1 an. E kòm si yo di nou kwit nan ju nou. Viv avèk pwoblèm nou. Viv avèk ensekirite nou. Ou konprann? Viv antre kidnaping nan nan kotidyen nou. Antre kadejak yo nan kotidyen nou. Antre koripsyon nan kotidyen nou. Fè nou a lide ke ou ka gon premye minis ki patisipe nan touye prezidan epi l ap byen pase sou pouvwa l. Pa gen moun k ap, pa gen moun l ap rann kont eksetera. Se sa kèlke pa yo mande nou. Yo pa fè l vizibleman paske yo konnen gen moun ki pap janm pran l nan men yo men ofinal se sa l ye. On plan stratejik, Wap pale de plan stratejik nan yon kontèks aktyèl. E sa ki enèvan an, se lè yo pale w de kontèks aktyèl lan. Kontèks lan li mande pou gen yon urjan, pou gen yon urjans ki pran. Li mande pou genyen dè solisyon rapid ki pran. Li mande pou gen dè entèvansyon urjant ki pran, ki fè. Men la a, la a lè n ap gade, lè Etazini ap pale e de diferan aspè ki ka genyen nan nan premye nan premye aspè plan an, lè yo fin travay avèk lajistis, fè vetin eksetera, kounye a pou y al travay avèk lapolis de konsè pou yo rive retabli sekirite andedan peyi a, garanti sekirite chak sitwayen. Etazini nan menm kategori sa a, nan menm faz 1 an pou yo fè pwomosyon respè dwa moun. Kòman w pral fè pwomosyon respè dwa moun lè Leta pa ka garanti sekirite nou, lè Leta pa ka garanti libète sikilasyon nou, lè Leta pa ka kreye travay pou nou? Ki dwa moun ki respekte la a? Lè nou pa gen aksè avèk swen sante. Mwen, m ap gade yè yon videyo de seri de moun ki lopital sanatoryòm. Lopital lan moun yo, paran malad yo ap plenyen paske lopital lan kou lannwit tonbe tout moun nan fè nwa se ti flach telefòn. Medsen rezidan yo la se vre malgre w tande grèv yo pa ka touche yo konnen yo gen yon obligasyon pou yo bay moun yo swen sante yo ale lopital sanatoryòm Andedan famasi a, yo bezwen yon twal gaz, yo pap jwenn. Yo bezwen yon gan, yo pap jwenn. Yo bezwen yon ti kal koton, yo pap jwenn. Alòske, gen lajan ki disponib, gon bidjè, gon bidjè ki disponib pou MSPP. Bon, ki sa minis sante piblik la fè? Tout sa, li rantre nan, e, nan vyolasyon dwa moun. Tout sa, li fè pati de vyolasyon flagrant ke Leta fè sou dwa moun yo, sou dwa chak grenn Ayisyen. Kounye a, se kòman Etazini pral rive le pli rapidman posib retabli respè dwa moun an Ayiti. Mph. Sa li ekstrèmeman enpòtan. Li ekstrèmeman enpòtan. Piske yo mete li nan nan plan, nan premye faz plan yo a, donk nou menm nou pral rete la pou nou gade kisa sa pral bay. E yo pral fè de zefò konsiderab ki pral akse sou katye kote ke to de vyolans lan bokou pli elve a, sitou nan zòn ki cho yo, nan èr metwopolitèn nan. pou yo gade kòman yo ka fè yo vini de meyè katye, pou yo gade kòman yo ka retabli sekirite, retabli lapè, kreye kondisyon pou moun yo viv, retire moun yo nan kondisyon enfraimèn nan. Kote ke moun ap brè dlo menm kote avèk bèt, kote ke moun ap dòmi menm kote avèk kochon, Ebyen se sa plan an vize. Wi nou konnen pwoblèm yo miltip, pwoblèm ekonomik, kesyon pa gen lajan, chomaj, kesyon pa ka travay lan, tout sa yo se de faktè ki pouse yon moun al nan koripsyon, tout sa yo se de faktè ki pouse yon moun al pran zam, tout sa yo se de faktè ki pouse moun yo ale a la delekans vin tounen gwo bandi andedan peyi an. Men, Jodi an kesyon pou nou poze tèt nou, tout lajan sa yo ki ap debloke andedan ministè afè sosyal, pandan ke Etazini poko vin avèk plan l lan, pandan ke Etazini pa t ko mete plan an sou tapi an, pou kisa yo pa t rale zòrèy malandren sa yo mete nan tèt peyi an, pou yo voye lajan k disponib pou pèp lan pou l al regle bagay pèp lan? Men non, yo fin kite nèg yo fin vòlè, fin kase kès leta a, fin detounen lajan leta a, lajan taks nou, lajan enpo nou, epi monte Etazini al achte bèl kay, al achte bèl machin, al achte kay pou fanm, eksetera, envesti, ou konprann, gaspiye, banboche, epi apre, yo la pou yo konstate dega yo. E sa fè m di w nan kòmansman an, gen de seri de moun, gen moun ki pran plan stratejik lan, ki ouvri de bra yo, ki akeyi yo, ki wè se Jezi k desann, yn fwa ke Departeman Deta Ameriken pibliye plan sa a. Gen moun ki gentan wè solisyon peyi an rezoud. Men, pou anpil lòt moun, fò ka konprann, mwen menm lè m ap gade plan an, wi, ok, yo met on plan. Yo met on plan sou tab lan. Men plan sa a, Se yon plan ki alontèm li ye. Plan sa a, ki lè y ap kòmanse pwosesis lan? Ak kiyès moun yo pral fè pwosesis lan? Paske nou pa nou gon gouvèneman la ki konteste. Nou gon premye minis ki dekriye. Pèp ayisyen an pa vle wè Ariel la. Yo pa dakò Ariel la. Se sèlman Ariel avèk akolit li ki nan pouvwa a, avèk militan yo peye nan lari an, ki wè Ariel se mesi an, ki wè Ariel se pi bon moun ki ka sove Ayiti an wi. Men la grande majorité moun sa yo ki nan grangou, moun sa yo kap mouri ke Ariel pa janm di anyen, masak fèt, Malik, Doko, Ariel pa janm di anyen. Pouvwa Ariel la pa janm di anyen, okontrè sa aranje yo. Entènasyonal la ap wè gen plis ensekirite, entènasyonal la ap wè gen plis vyolans andedan peyi an, lap pi bon pou yo. Lap pi bon pou yo. Donk nap konprann ke jounen jodi an, Plis gen moun k ap viktim, plis gen moun k ap tonbe, plis to ensekirite a ap ogmante, nivo ensekirite a l ap kwak, l ap grandi, l ap grandi, l ap grandi, se plis bagay la bon pou pouvwa Leta a. Se plis bagay la bon pou Ariel Henry avèk tout akolit li yo. Une fwa ke plan 1 an, faz 1 nan plan an, li fin reyalize, kounyeya Etazini deside pou l pase nan faz 2 a. Faz 2 an, se rive remedye avèk koz pwofond enstabilite a pou pèmèt aske sektè jistis la kounye a li fonksyone byen e favorize patisipasyon sitwayèn chak grenn ayisyen nan vi politik la e vin avèk de nouvèl pèspektiv ekonomik. Bon, sûrement pral gen des investissements ki pral fèt, pral gen création d'emploi, lè sa yo pral kòmanse pale de eleksyon lib, onèt, demokratik, vrèman peut-être, paske lè sa pale de participation citoyenne se à travers les élections, à travers les urnes moun pral vote, men, a, kiyès ki pral fè eleksyon an? Se la grande question, kiyès ki pral fè eleksyon an? Lè Etazini prezan konsa sou sèn nan, toujou gen yon ide de kontestasyon Lè eleksyon pral fèt, èske se pa yo menm ki pral chwazi kiyès pou mete, kiyès ki pou gen eleksyon, kiyès ki pral nan dezyèm tou, kiyès k ap genyen depi nan premye tou? Tout sa yo se de paramèt. Paske nou tèlman pran kou nan men zòt, zòt tèlman ba nou zoklo, gran lajounen tout moun ap gade pèsonn pa di anyen, kounye a w vin twouve w nan yon sitiyasyon, menm lè yo ta di w se yo menm ki mesi a, se yo k ka retire w nan sitiyasyon e se yon sitiyasyon ke yo menm ankò yo te mete w, ou pa ka kwè. Ou pa ka kwè nan yo paske nou menm, nou pa sèlman vle lespwa, nou vle aksyon. Gen byen lontan ke peyi swadizan zanmi Ayiti sa yo, peyi sa yo ki monte feso yo, ki monte ti kominote yo, ti gwoup yo, pou yo patisipe ansanm pou yo kraze peyi an, e yo abouti nan kraze peyi an, nan divize sosyete an, nan kraze sa nou genyen e kòm istwa, kòm memwa andedan peyi an, ebyen jodi an se menm yo menm ankò ki ranje kò yo, ki di w ke yo ka rezoud bagay lan. ki sa yo pral fè chanjman sistèm nan, ki sa yo pral chanje nan sistèm nan, men yo fè konnen de manyè jeneral, de manyè global, tout plan an, tout reyalizasyon plan an, li dwe fèt de konsè avèk aktè nasyono yo. Li dwe fèt de konsè avèk otorite nasyonal yo, moun ki nan leta a. Se vre, yo ap konsilte sosyete sivil lan, y ap konsilte aktè politik yo, y ap konsilte aktè ekonomik yo, y ap konsilte diferan moun yo kwè ki genyen mo pa yo pou yo di nan sa k ap pase andedan peyi a kòm kriz, men pa gen anyen ki ka fèt san volonte ayisyèn nan. Hum! Sa vle di, Etazini montre li pote espwa a pou nou nan yon fèy. Li pote chanjman an ba nou sou yon plato. Men si kounyeya, Nou menm kòm ayisyen, nou pa gen volonte pou n chanje peyi yo, yo pa responsab. Si yo mande akò politik, konsètasyon, konsensis, ou fin tande nèg yo siyen apre sa yo pete koken, anyen pa ka fèt, eleksyon pa ka fèt, Etazini pral di w pi devan li menm li pa responsab, puiske l fè pati pa l la. Se nou menm ki pa gen volonte, se nou menm ki pa gen veleyite pou peyi a ale de lavan. Donk kèlke pa, plan stratejik sa a ke Etazini pibliye a, mwen menm m ka di, kòm si se yon epe damoklès yo pandje sou tèt Ayisyen. Se kòm si yo pral mete nou fas avèk pwòp reyalite nou, Aktè politik sa yo ki pa janm vle chita ansanm pou transande, pou wè enterè peyi a avan, yo pral rann Ayisyen responsab de pwòp malè yo andedan peyi an veritableman. Nou konn di wi nou konplis, wi nou koupab men entènasyonal nan ladan tou. La yo pral montre nou pa gen okenn entènasyonal ki ladan l, se nou k pa vle. Canada dou l pap vini, l pap voye militè. Men l dou l pral bay lajan, yo pral dekese lajan pou lapolis nasyonal pou yo fòme polisye, achte ekipman. La a li menm li gentan retire kò l, dun pwen de vue sekiritè, dun pwen de vue e taktik, yo pral dou yo bay lapolis mwayen. Kounye a, lè yo dou yo pral manyen e faktè ki, faktè ki koze enstabilite a, ke se kriz politik, ke yo se kriz ekonomik, e dayè nou wè yo vrèman aksantye sou sa. Yo aksantye sou li paske yo di w yo pral vin avèk de nouvèl pèspektiv ekonomik, kreyasyon danplwa, envestisè, envestisè etranje pral vini eksetera. Yo di yo pral chèche koz enstabilite a. E deja sou baz rezolisyon 2653 a, nou wè ki sa k pase. Yo sanksyone dè aktè politik. Aktè politik sa yo ki nan, ki yo menm yo rann yo responsab de sa k ap pase kòm e nan finanse gang, aktivite kriminèl andedan peyi an, moun sa yo e kòm si yo tou ba yo katon wouj, yo pa nan jwèt lan. Kounye a, sa k rete yo, pandan ti tan ke plan, plan stratejik Etazini an, yo poko aktive l, yo poko kòmanse fè kwakseswa sou li la a, se swiv pou nou swiv, ki nouvo aktè ki pral sanksyone? Kont kiyès Etazini pral pran sanksyon? Kont kiyès Kanada pral pran sanksyon ankò? Paske gen moun y ap met deyò nan game nan toujou. Gen moun y ap met deyò nan gem nan, gen moun yo ap met deyò nan jwèt lan pou yo ka kontinye prepare teren yo. Lè Etazini pral vin avè, lè Etazini vin avèk plan an, li sanse gen monopol la nan men l. Li menm avèk Kanada yo t ap fè tolalito, men la l sanse gen tout monopol li nan men l. E se youn dè rezon ou wè yo pale de pwobab entèvansyon de casque bleu. Men kounyeya, voye casque bleu an Ayiti l pa fasil. Li pa fasil se retounen avèk dosye sekirite Ayiti a andedan Nasyonzini. Tounen l andedan Nasyonzini, an nou gade paramèt yo, an nou gade faktè yo. La a deja, Etazini pa ka annik pran desizyon pou l voye Casque Bleu ann Ayiti pa le bye de Nasyonzini, paske andedan Nasyonzini, pa bliye, gen 5 peyi ki gen veto, ki gen dwat veto yo. Etazini ka deside depi Larisi di non. Etazini ka deside y ap voye kask ble an Ayiti, Lachin di non. E nan moman an sitiyasyon an tèlman difisil, pa sèlman pou Ayiti, nan mond lan, pa rapò avèk, pa rapò avèk konfli ki genyen, men gen yon konfli depi, depi, depi yon ane wi la a, ant Larisi avèk Ikrèn. Se pa dè milyon, dè milya de dola non, ki depanse, Etazini ap vide, Lafrans ap vide, Inyon Ewopeyèn ap vide, Kanada ap vide lajan bay Ikrèn, voye materyèl, voye ekipman, Lafrans ap vide, tout ap bay. Epi Ayiti an li menm, yo ap kondui nou an paran pov, hum, nou achte ti blende nou menm jwenn nou pa ka jwenn li. Alevwa pou nèg yo ta voye gwo blende ba ou, pou yo ta voye fizi daso, pou yo ta fè sesi, pou yo ta fè sela pou nou, non. Non. Pou kounye a nou pa priyorite yo. Nou pa priyorite yo. E si gen yon moun ki mete nan tèt li ke Ayiti nan moman an la se priyorite Etazini, non. Nou nou toujou pale nou gen resous natirèl, nou gen bagay pou yo vin puize eksetera. Wi, yo ka vin vòlè, yo ka vin fè sa yo vle. Men pou kounye a prensipal priyorite yo pa pa Ayiti. Prensipal priyorite yo pa Ayiti. Menm jan w wè genyen alyans k ap fèt, menm jan w wè pa egzanp Onndiras, kisa Onndiras fè? Onndiras te gen relasyon diplomatik avèk Taywann. Taywann s on pwovens de Lachin li ye ki deside l pran endepandans li, li vin peyi eksetera. La Chine toujou konteste l e Etazini pa rapò avèk tansyon diplomatik ki gen avèk La Chine, li sipòte Taiwan e li fè yon pakèt lòt peyi li ka gen enfliyans, li ka tape dirijan yo, li ka pran desizyon nan peyi sa yo, li fè yo sipòte Taiwan. Ebyen kisa Honduras fè? Ki sa Honduras fè jounen jodi an? Puiske gen yon pakèt gouvènè, gen yon pakèt lidè de goch ki vini, ki pran tèt peyi sa yo, yo chwazi chanje kan. Pandan wikenn pase a, prezidan Honduras lan, li koupe fache avèk Taiwan, li al jwenn la Grand Chin. L al jwenn la Grand Chin, pa gen kesyon de Chin-Taiwan, epi la Grand Chin, se yon sèl Chin ki genyen. E Ayiti li menm, kòm nou tèlman renmen ti diri nou, nou tèlman renmen ti tòn diri nou lè y ap ba yo, lè y ap ba nou li, voye ti bokit pou nou, ou konprann, voye ti bagay sa yo, donk nou p ap koupe fache. Nou p ap rekonèt nesesite ki genyen pou n ale dan lakou dè gran, men nou ti grangou twòp, nou visye twòp. M gen enpresyon si te gen yon e Petit Russie, olye nou ta jwenn la Grande Russie, nou ta pral jwenn Ti Russie a anba anba anba. Poukisa m pa konnen. Paske la a gen nesesite pou n rekonfigire sistèm politik nou an. Men kòm nou pa genyen dè dirijan de karaktè, sou pouvwa a la, nou pa gen moun vrèman ki konpetan, ki ka fè travay peyi an, jan peyi an ta vle l lan, jan Ayiti, jan Ayisyen espere l lan, epi se rete n ap rete, n ap wè move chwa diplomatik yo, se yo y ap fè, move chwa politik yo, se yo menm y ap fè, epi, 5 ans, 10 ans aprè yo pral lage peyi an nan yon tchouboum. Yo pral lage peyi an nan yon sitiyasyon enkalkilab, nan yon sitiyasyon kote ou pa menm ka rive jere, ou pa menm ka rive rezoud sa nap viv lan. Ebyen nan moman an la, nou konnen ke premye minis Ariel Henry li te deside mete yon Haut Conseil de Transition kanpe. Haut Conseil de Transition ke Ariel te mete kanpe an, yo te mete l kanpe nan lide pou E pou rive jwenn yon antant avèk diferan strikti yo politik, klas politik yo, pou yo gade kòman yo ka rezoud kriz peyi an. Men, jiska dat, pa vrèman gen anyen de konkrè. Yo di w, yo pral travay sou sekirite. Yo di w yo pral mete gwoup de travay sou la sekirite. Yo di w yo pral travay sou CEP. Yo di w yo pral travay sou de refòm konstitisyonèl. Men o final, Menm jan, pa bò kote entènasyonal lan, y ap fè Ayiti pèdi tan, men andedan pouvwa Leta a tou se tan k ap pèdi. Donk la trè sètènman, m pa konnen ki previzyon Ariel Henry, kòm yo te di Ariel Henry ap kite pouvwa an 2025, la pou 2024 lan la, pou 2023 a la, Pa gen eleksyon k ap fèt. M pa konnen si an 2024 si Dieu veut, si Ariel ap òganize eleksyon, men pou 2023 la nou pa menm bezwen pale de eleksyon. Nou gen tan pase, bon, 3 mwa prèske fini la. Premye trimès ane a sanse fini la. Trè byento la ou pral pran avril. Avril, pou rive mete kanpe yon, pou rive mete kanpe yon CEP, fòk gen konsiltasyon ki fèt. Fòk gen konsiltasyon ki fèt avèk diferan gwoup k ap genyen pou yo voye reprezantan yo. Legliz, vodou, sektè politik, inivèsite. Toujou gen kontestasyon. Bagay sa yo, pou pi piti yo toujou pran 2 a 3 mwa. Pou yo voye manb yo, pou yo voye reprezantan yo, pou yo chwazi. Lè yo fin chwazi, kontestasyon, zen pete, yo pa vle. Kalandriye elektoral, CEP monte, bon kòm Ariel mete jij li nan kou de kasasyon, donk se osi fasil ke prestasyon sèman an pral fèt. Kounye a, prestasyon sèman pral fèt, kounye a, moun yo pral di yo pa vle eleksyon avèk Ariel. Kalandriye monte. Kontestasyon, kontestasyon. Men annatandan, yo pa manyen pwoblèm sekirite a. Annatandan la, Ariel pa regle yon mèrd. Kòm leve lizaj, ok, lè w te gen yon diplomat ki te an fonksyon an Ayiti, lè l prale ouvè ti vèt eksetera, men, Ariel tèlman ale, l ale, Ariel pouse zèl, Ariel pran vòl, pran van, pran van, mwen m pa wè nesesite pou yo fè tout bagay sa yo, ou gen yon madan lalim ki vini nan objektif pou vin ede remete kanpe enstitisyon yo, pou vin ede stabilize peyi a, pou vin ede retabli sekirite ak lapè andedan peyi a. Youn nan misyon sa yo pa reyisi, e nou konsyan ke yo pa reyisi, sèl Ariel ki wè yo reyisi? Sèl Ariel ki wè Madan Lalin son krèm moun, son bòn moun? Sèl Ariel? An nou serye, Kalite an wi, kalite an m pa konnen kòman Ariel desle l, kòman Ariel santi l nan li men trè onètman, trè onètman la a, depi lè BINUH vini andedan peyi an se echèk sou echèk, se enstabilite sou enstabilite, se move chwa, se move kalkil nèt k ap fèt. Kounye a nou menm kòm nan nan nan nan plan stratejik Etazini an yo pa pale de wòl BINUH pral jwe. Map tann pou m wè kisa yo pral bay BINUH, kisa yo pral bay Maria Isabelle kap gen pou vini an paske sa ekstrèmeman enpòtan. Se nou menm le pli souvan ki ap gade reyalite a ki pa aji, ki pa reyaji tou. Men Etazini, Ameriken an pa pran nenpòt bagay nan men Biden. La France la pou yon kesyon de pansyon. Pou yon kesyon de pansyon, lè pou moun yo pran pansyon yo, yo, yo, yo repouse l. M kwè yo te mete 2 zan sou li yon bagay konsa. Se de milyon de Fransè wi ki pran lari, kraze, brize, mete fatra, boule bagay wi nan lari. Mwen menm m tap gade antre antre kapital lan antre Paris se fatra wi se fatra di sètwotè a bon lè fransè a enève lè fransè a santi Macron rive twò lwen li pran lari se pa 10 moun se pa 20 moun se pa 100 moun se pa e e kòmsi dè milye se dè milyon se dè milyon de fransè ki pran lari si ameriken yo santi yo pa kapab avèk Biden la demen maten se dè milyon kap pran lari Men nou menm an Ayiti, si n pa jwenn yon mil goud, nou pa jwenn yon ti sak diri, nou pa jwenn yon pwomès, ou pa wè, nou te tèlman damou pwomès, opozisyon svp vini, li touye n a pwomès, a lè n fini, nou tout ap, nou, a, militan channmas yo, poze, nou pral, nou pral nan ministè enteryè, nou pral nan ministè travo piblik, nou pral fè sesi, nou pral fè sela. Uhmm chodiye a monte sou nou men lèl desann menm yon mant nou pa souse menm yon zo nou pa souse ladanl la se nèg yo kap byen pase yo pa janm nan pouvwa youn pa janm admèt yo nan pouvwa yo gen polisye yo gen militè kap ba yo sekirite yo gen de twa machin dèyè yo a kèl fen ki motif tèlman lavi yo menase tèlman yap bay peyi an bon sèvis yo pè pou enmi nasyon an pou enmi nasyon an bay atake yo Nèg yo ranse tout jan. Men, pa rapò avèk konjonkti peyi an, pa rapò avèk jan sitiyasyon peyi an la fin dekwat lan, jan Ayiti prale la, gen nesesite pou aktè yo pale. Gen nesesite pou tande ki sa nèg yo genyen pou yo di. Nou sonje te genyen prezidan, prezidan eli Jamè envesti de sè fonksyon Humm Fritz Alphonse Jean Prezidan Jean Fritz Alphonse Jean E Fritz Alphonse Jean E pa Jean Fritz Alphonse Jean Ebyen prezidan an Li finalman E pale pandan yon bon bout tan Depi apre divòs ki te genyen ant li menm avèk Premye minis Steven Benoît Moun yo divòse E pa osons literal non, m pa di yo marye non silvouplè, m konnen nou, tanpri. E Alfons, Alfons nan wout pa l, Stiven Benoit nan wout pa li, ebyen, li soti nan silans li. Nou pral genyen pou nou pale sou konjonkti peyi a, w pral tande kisa l genyen pou l di sou konjonkti peyi a. Men byen avan fòk mwen di nou, yè, Nan emisyon an, Stanley Lucas tap pale de yon plan ke li genyen, m pa konnen si se an gwoup yo gen plan an oubyen si se li menm pèsonèlman ki gen plan an, kote plan an gen 9 pwen e nan premye faz lan m kwè yo tap chwazi 22 moun pa departeman e 10 nan departeman an Ayiti epi onzyèm departeman an nou konnen se dyaspora a, chak moun tap genyen pou yo voye 2 moun etc. Epi pa la swit yo ta pral chwazi yon premye minis avèk rès minis yo. Mwen menm, lè m fini ap retande, retande, retande, retande ki sa ki veritableman gen nan plan Stanley a, m wè se yon bòn ide. Se yon bòn ide. E ki sa m, ki sa m gen entansyon fè? E m gen entansyon rekontakte Stanley pou l voye plan an ban mwen pa ekri, pou m regade plan an. E pi, M ka, nou ka debat sou sa. Nou ka debat sou sa, ou menm ki vle patisipe nan emisyon an pou bay pwendvi ou sou plan an, e wa ou ka ekri m nan nimewo emisyon an, m pataje l avèk ou, w al analize li epi nou vin fè deba sou li paske mwen pèsonèlman m kwè l s on bòn ide. M kwè l s on bòn ide paske Le pli souvan nou pa dakò, nou pa dakò, nou pa dakò, men kisa nou pwopoze. E la ankò, lè se Ayisyen ki gen posibilite pou chwazi, e pa chwazi nenpòt kiyès non, moun entèg. E se sa k fè m te vrèman mete aksan, lè Stanley vin ekspoze, ekspoze, ekspoze, fò moun nan, li pa t nan kesyon politik, nan, nan, nan, nan estrikti sa yo wi. Nan phtk nan repons peyizan nan lavalas nan inite nan moun sa yo ki fè koalisyon pou kraze leta wi paske moun wap gen pou chwazi an wi moun nan ka konn politik wi moun nan dwe konn politik wi moun nan dwe gen ekspètiz wi moun nan dwe gen konesans li dwe gen aptitid nan domèn li pral travay lan nan domèn li pral entèraji avèk lòt moun yo Men fò moun sa a, se pa nenpòt kiyès. Fò moun nan li entèg, fò moun nan pa gen dwèt long, fò moun nan pa kowonpi, fò moun nan pa, e konprann, pa gon, pa t konn touye moun, pa t konn fè sesi, pa t konn fè sela. Donk, m panse li enpòtan. M ap retounen sou sa pandan semèn nan, e lè sa a n ap ka debat plis e sou aspè sa a ok e bon. An nou tande ansanm entèvyou sa a ke Alphonse Jean e prezidan Montana a te reyalize nan mikwo mesye Magic 9 yo k ap fè yon trè bon travay e ki fò fòk nou fè nèg yo pale fòk nou konn fòk nou bat vant nèg yo pou nou konn sa yo pote nan djakout yo e pou zanmi ki bezwen konsilte plan stratejik sa a ke Etazini Mete deyò pou Ayiti, pwopoze pou Ayiti an, ou ka monte sou e sou sit Departement d'Etat Ameriken an, wap jwenn li, li disponib, ou ka tradwi l an franse, tradwi l nan lang ou pi alèz la, wap wè veritableman kisa nèg yo prepare pou peyi Dayiti nan jou kap gen pou vini la yo. An nou koute ansanm Fritz Alphonse Jean. Non, sètadi ke gen lontan moun ap tire sonèt dalam. E la ankò, pa pi lontan ke semèn dènyè an, Werrason, gen yon gwoup Kanada ki rele m epi ki t ap tande yon emisyon ke m te fè avè w depi, m pa konnen, depi petèt ennan, ennan edmi, petèt plis, sou kesyon de ekonomi de vyolans ki ap devlope anndan peyi a lè sa a. E donk se klè ke gen anpil moun ki t ap di men ki kote ke nou prale avèk tip dòganizasyon Leta sa a, sitou relation que l'État ça gagne avec un série de monde dans le secteur privé, relation que l'État ça gagne avec des mondes que nous des entrepreneurs politiques. Monde ça priver l'État de toute ressource l'État a supposé jouer pour le rendre population service, que ce soit service de sécurité, service justice, service santé, service, éducation. Donc là, l'État est incapable pour le faire ça. L'État est totalement à la dérive et la population est totalement démunie. Son population qui sont service sécurité, Evidaman, menm moun sa yo a ki prive leta de resous sa yo, se moun sa yo a ki ame jenn gason avèk jenn fanm pou pwoteje aktif yo, pou pwoteje tout sa ke yo genyen kòm byen, pwoteje biznis yo. Evidaman, yon sèten tan, se evidan ke tranzaksyon sa ki t ap fèt antre yon seri de moun e jenn gason, jenn fanm yo, piga ke yo te pran konprann ke bagay sa t ap dire. Moun sa yo vin gen pwòp otonomi yo e kounye a la a, nou vin wè s on total dezentegrasyon. de leta ke nap viv kote leta kareman non egzistan nou nan sa ke moun aletranje ap gade kòm yon leta fayi se sa ke nap viv la donk gen tout yon trajektwa sa vle di katastròf sa ke nap viv la kawo sa ke nap viv la se de moun ki konstwi l se pa yon bagay ki soti nan syèl epi l tonbe atè donk se la ke nou rive kounyè la evidaman kòm nou rive la ifo ke moun sa yo la ki anchaj peyi a eskize m mwen tap poze yon kesyon. Wi wi non klèman moun ki anchaj peyi a si m konprann byen yo fayi. Men mentnan ou soulinye nan nòt la ke sa n ap viv la ki terib ou pataje de chif sou vyolans sou moun ki mouri ou soulinye ke yo la pou kontwole kontrebann jere wout dwòg pou moun sa yo men ou di y ap kontwole teritwa pou eleksyon pike kole kòmkwa sa n ap viv la gen Pou finalite, m ta ka di ankò pi konjonktirèl, ke son les élections qui doivent se tenir e fòseman menm lè n poko konn kilè. A non men byen sûr, e dayè nan mitan tout tèt chaje sa ke nou ye la, nan mitan tout dezentegrasyon leta sa, e ki anons ki ap fèt de kote moun sa yo a, se CEP ke yo pral fòme. Donk se kòmsi moun yo totalman avèg pa rapò a sa k ap pase anndan peyi a, pa rapò a sa k ap pase tou pre la, nan Laboul 12. Sètadi ke genyen de moun la ki sot fè yon semèn edmi, de semèn san manje nan Laboul 12 la, paske Laboul 12 totalman okipe. Kòmsi nan mitan dezawa sa a, nan mitan detrès, nan mitan dezesperans sa a ke popilasyon ap viv, epi ou tande de moun ap anonse kesyon de CEP. Se evidan ke moun sa yo a te bezwen Gen de teritwa ki totalman kontwole, kontwole pa yo menm, e lè sa a, se yo sèl ki ka antre ap fè kanpay elektoral. Evidamman, kounye a la, pandan ke m ap di sa, m panse ke moun k ap tande m ap panse ke se de moun k ap reve. Men eksepte ke, se klè ke yo anonse ke yo ta pral fè CEP apre ke yo fin enstale andeyò, nan dèyè do lalwa, yo fin enstale e jij nan pi nan pi gwo tribinal ki gen anndan peyi a, n ap pale de tribinal kasasyon an, kote ke nan sitiyasyon ke nou ye la a, se yon konsansis ki ka pèmèt ke w fè, ke w pran yon seri de desizyon politik konsa. Donk, yo fè fi de tout sa k ap pase anndan peyi a pou y ap kontinye ap pran yon seri de desizyon, tandiske Leta kontinye ap dezentegre devan je tout moun, kote ke yerachi a pa respekte anndan enstitisyon ki sipoze pwoteje e sèvi popilasyon an. Donk, kote ke w prale avèk sa la a? Donk, eksepte ke nou konnen jan sa ap tounen la, nou alapòt yon gwo katastwòf. Katastwòf la kòmanse deja paske moun ki nan Laboul 12 yo, yo y ap viv katastwòf la. Moun ki Matisant ap viv katastwòf la. Moun ki te Kwadèboukè ap viv katastwòf la. Moun ki nan Laboul kote Ti Makak ap renye y ap viv katastwòf la. Kounye a la, katastwòf la kòm yo fin sentire Gran Pòtoprens la nèt, sèl sa k rete se penetre. E dayè penetrasyon an fèt de tanzantan ou tande y ap pran moun anndan Petyonvil, y ap pran moun Wot Frè, y ap pran moun Bèlvil eksetera. Donk se la ke nou ye. Alò sa n t ap souliyen nan nòt la, piga pèsonn di ke yo pa t konnen. Tout moun te konnen se la n rive. E la kounya la, kote ke nou ye la, nou nan pòt gwo katastwòf la. moun ki pral responsab sitiyasyon sa a, kawo sa a, a vle di anpil moun ki ka mouri la, se moun ki nan tèt Leta, moun ki di ke y ap dirije, e tou moun ki nan sektè prive e antreprenè politik ki ap sipòte maskarad sa k fèt devan popilasyon an, ki ap sipòte dezentegrasyon Leta sa a. Donk, il fo ke tout moun pran responsablite yo kounyè la pou pèsonn pa di yo pa t konnen, menm jan sa fèt nan lòt peyi, yon seri de moun lè yo pral e tradwi yo devan jij natirèl yo, yo pral di yo pat konnen. La tout moun konnen son konstriksyon de kawo ki fèt e la il fo ke chak moun pran responsablite yo devan listwa. Mentnan, se sak pou fèt e la mwen nan nòt la e akò 30 dawout la nou fè 2 pwopozisyon. Alo Majik, sa yon ti jan pase mal ti jan. Wi, sa k pou fèt? Paske la mwen nan nòt la, akò 30 dawout la, fè de pwopozisyon. Non, se evidan. Nou menm n ap di sa depi lontan wi. N ap di gwosè dechirur sosyal sa a. Paske ou yon sosyete ki dechire. Donk ou yon ekonomi kraze. Se pa vre ou ka gen yon gwoup moun ki konprann, ki gen pretansyon, ki ka rezoud sa. Nous on dit, il faut qu'il y ait des secteurs qui chita ensemble. Actualité, enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Magic 9, Magic News, équipe la solide. Magic 9, Magic News. Mais oui, toute nouvelle, sans stress, chaque marteau, sorti ce théâtre privé du zère. Oui, sous Magic 9 là. Après neuf. Magic 9, 100.9, nou te pèdi kontak komunikasyon avèk Fritz Alphonse Jean ki ap entèveni sou on not. Biyè sa te ekri, anfèt akò Montana a te siyen pandan fen semèn nan, Alphonse, avan apèl la te koupe a, se de pwopozisyon yo ou ta pral pale sètènman. Jisteman, wi, Mesye Jean, jisteman, pwopozisyon, ekskize nou pou entèripsyon. Donk nou di premyèman, nan gwosè kriz n ap travèse sa a, kote ke ou gen yon sosyete totalman dechire, se pa vre ou gen yon gwoup moun ki ka rezoud pwoblèm sa a pou kont li. Il faut que nou te met tèt ansanm pou nou chita pou nou gade yon fèy de wout trè klè. Men anndan fèy de wout la ki sa k genyen? Premyèman kesyon de sekirite ke tout moun ap viv la. Se evidan ke o nivo de lapolis la kounye a la, non sèlman ou gen yon pwoblèm defektif o nivo de lapolis la, men menm nan efektif ke w genyen an, gen yon gwo vètèm pou ki fèt. Se yon polis ki totalman demini, ki pa gen mwayen, ki demoralize. ki pa respekte yerachi a. Donk si w pa poze pwoblèm sa yo klèman, poze pwoblèm sa avèk de moun ki konnen anndan lapolis la, poze de pwoblèm avèk de moun ki ka pote de solisyon e sitou chache mwayen pou lapolis la. Se evidan ke kounye a la, nou pap ka rezoud pwoblèm sa pou kont nou. Il fò ke gen diskisyon ki fèt avèk moun lòt kote pou nou konnen kote ke nou pral jwenn mwayen pou nou ekipe lapolis la, pou nou remanbre lapolis la e twazyèmman pou n fòme lòt polisye. Se nan sitiyasyon sa a ke nou ye e nan sitiyasyon sa a se evidan nou pa ka fè sa pou kont nou, fò nou jwenn sipò teknik, sipò operasyonèl pou nou fè fas a sitiyasyon sa a. Donk se la ke nou ye epi dè moun konprann ke sa ke nou abitye fè depi lontan an nou ka kontinye fè l. Se nè pa vrè. E la e la lòt moun sipoze konprann ke nan anviwònman kote ke tout dega sa t ap fèt, ou te gen yon minimòm, ou te gen yon minimòm di, dòganizasyon, ou te gen yon minimòm dòganizasyon an tèm de enstitisyonèl, men la kounye a la ke enstitisyon yo fin kraze, se pa vre, ou nan yon lòt anviwònman, e lòt anviwònman sa ke n ap pale la, se yon anviwònman k ap kondui nou nan yon katastwòf.